Mwen anvi poze yon lòt kesyon ki se de filin kiyès n ap pale? Paske nou leve nan yon sistèm kote plezi ki gen rapò ak fè bagay li jis konvèje sitou vè gason. Sitiyasyon sa a vin fè ke medam yo santi yo gen yon gwo presyon sou do yo pa rapò avèk sa nou rele devwa konjigal la e yo gen enpresyon fòk yo ta ranpli devwa sa a a tou pri. Fè bagay, fè bagay, fè bagay. Sa sonnen mal nan tèt ou oubyen li sonnen nòmal? Nou sonje Elbert te di nou sa, Toujou pale de fè bagay, avan nou fè bagay, pandan n ap fè bagay, aprè nou fin fè bagay. Se konsa n ap konn sa n vle, sa n renmen, sa patnè nou vle ak sa l renmen tout bon vre. Se konsa tou n ap ka tabli yon bon kilti konsantman. Poutan, nan peyi nou, malgre entènèt la toujou ba nou detwa ti zen, fè bagay toujou rete yon bagay ki tabou. Nou toujou panse se yon bagay ki sal. Petèt se paske nou pa pale de li ase, petèt tou paske l toujou tabou ki fè l fè zen konsa. Epitou, n ap remake mòd de zen sa yo toujou gen pou objektif degrade fanm. Paske anpil fwa yon iresponsab, yon kriminèl, yon lach an nou pa pè rele yo pa non yo merite, deside mete deyò yon zak ki te fèt an prive. Mezanmi! Tout moun lib fè bagay jan yo vle, a de, a twa, pran pozisyon yo vle, elatriye. Depi gen konsantman, pa gen pwoblèm. Pou pratik seksyèl sòti nan stad zen pou l rive nan nivo kote tout moun wè l nòmal, pou lawonte a chanje po, pou lach ak kriminèl pa sèvi ak videyo foto entim pou entimide fanm, pou sosyete a sispann jije moun, fanm an patikilye, sou pratik seksyèl yo, Finalman pou nou tabli yon kilti konsantman ki rale tout bon vre an nou pale de fè bagay. An nou pale de fè bagay avan nou fè bagay, pandan nap fè bagay, aprè nou fin fè bagay. Let's talk about sex. Pou sa jodi a nap resevwa James Tony Luc poun apwofondi konvèsasyon an pita nan emisyon an. Wap koute 18 tièm epizòd Koze ki di vyòl. Tit epizòd jodi a se Let's talk about sex. Pale de sèks pa toujou fasil paske son bagay ki ekstrèmman entim. Yon bagay ki ekstrèmman pèsonèl Men, se pa pou sa pou nou pa dwe pale de li. Nan atelye sa, annou wè ansanm kèk fason pou nou mande ak bay konsantman nou. Nou pare? Ann ale pi byen anko. Annou ale ale. Genyen plizyè fason pou mande konsantman. Annou gade ansanm kèk nan yo. Ou ka di patnè w la. Eske m ka fè tèl bagay? oubyen Eske w vle fè tèl bagay? Ou ka di l tou, Eske w renmen tèl bagay? Si w pa renmen sa, se oke. Nou ka fè tèl lòt bagay. Ou ka mande l, Eske w santi w alèz pou fè tèl bagay? Oubyen ou ka mande l, Eske w vle m kanpe fè tèl bagay? Menm jan tou, gen plizyè fason pou bay konsantman. Ou ka di wi, yon wi ki antouzyas. Ou ka di tou, M renmen. Èske n ka fè sa? Oubyen ou ka di, M vle fè tèl bagay, men m pa vle fè tèl lòt bagay paske sa mete m mal alèz. Ou ka di, M poko pare pou nou fè tèl bagèy. Menm jan ou ka di, M pa vle fè sa. Ann fè sa pito. Ki sa w panse? M pa sou sa ankò. Kanpe. Sonje lè w ap mande konsantman, ou dwe fè sa yon fason pou patnè w pa santi se yon obligasyon ni se yon kontrent. E si patnè w ta va di w non, Pa reyaji tankou viktim oubyen pran l tankou se yon mepri. Pa bliye li gen dwa di non. Sonje tou, se moun ki inisye sèks la ki gen obligasyon asire l konsantman an la nan tout moman an. Verifye si wi ki te di nan kòmansman an toujou wi e si li gen antouzyas ladan l. ak gwoup WhatsApp Pòdkas la pou nou kontinye konvèsasyon an dirèkteman ak ekip emisyon an. Marijàn ak Pòdkas Koze Kilti Vyòl. Mete disponib liy SOS Vyolans nan 47 16 49 84. Ou menm kap viv vyolans vèbal, fizik, sikolojik ak ekonomik, nou anvi di w, ou pa pou kont ou. Nou konnen nou pa ka kontinye ap di w pa fè silans pandan enpinite anvayi tout peyi a. Bouwo tout kote, yo nan medya, yo nan gouvènman, yo nan tout sektè. Se poutèt sa, nou mete yon sèvis ki disponib pou tande w. Konsantman fè lanmou bèl. Relasyon seksyèl se yon zak plezi ki ta dwe pote satisfaksyon pou tou de patnè yo. Men byen souvan, malgre tou de te aksepte bay konsantman yo, Yo pa toujou santi satispè de moman an jis paske atant yo pa satispè. Fason yo te atann sa t ap pase a li pa fèt konsa. Sa ou te vle a yo pa jwenn li. Se poutèt sa ou dwe di patnè ou kisa ou vle jan ou vle l la. Ou dwe mande l kisa l vle tou pou tou de moun soti satisfè. Nan mande ak bay konsantman, dwe gen yon akò ki konkli sou fason relasyon seksyèl la ap fèt. An nou evite pati sou ipotèz tèl tip moun renmen tèl tip relasyon. Ou dwe konnen sa patnè w vle e sa li vle vrèman. Si ou pa renmen yon pwopozisyon, ou gen dwa di non menm jan nou te wè sa deja. Si patnè ou pa dakò ak volonte ou, ou dwe respekte sa. Mande l di ou kisa li vle e pa fòse l ale pi lwen, ni manipile l pou l fè sèks, ni viktimize sitiyasyon an pou fè li santi li koupab paske li pa sou sa. Li souvan gen yon lide tou ki fè kwè relasyon seksyèl ale nan yon sèl sans. Lide gason bay plezi, fi resevwa plezi. Sèks pa ta sipoze konsa. Si w pa pran plezi nan yon aksyon ou fè pou fè plezi, sa ka fè w santi ou fristre. sa ka kreye tansyon e ou pa ta menm sipoze fè l. Yon gason dwe soti li satisfè menm jan ak yon fi. Tou de moun dwe resevwa plezi. Kidonk, pou pwofite yon moman sèks, ou dwe di sa ou vle e konnen sa lòt la vle tou. Ou dwe aksepte bay tèt ou plezi e aksepte lòt la ba ou plezi. Li dwe chita sou yon pwen rankont ant sa ou vle pou tèt ou e sa lòt la vle pou tèt li. Sonje, sa w ap fè dwe chita sou yon konsantman ki antouzyas. Yon moun ta sipoze santi li an sekirite kote respè ak konsiderasyon youn pou lòt gen enpòtans yo. Donk ou trè sansib ak batay medam yo ap mennen pou respè ak rekonesans dwa yo. James, menm jan avèk Madan Wood ki te vini deja, son plezi pou nou genyen w nan Koze Kilti Vyòl jodi a. Plezi an pataje, Alain. Nap kòmanse Nan kadre ou te tande a siman, nou wè yon seri jwèt pou nou asire nou ke konsantman, sa nou rele nan koze kilti vyòl rale, R pou revèsib, A pou antouzyas, L pou lib, epi E pou enfòme, epi E ankò pou espesifik, toujou kenbe, pou konsantman toujou kenbe. Mwen pral pi dirèk, èske ti jwèt nou sot tande la yo, an reyalite, ak modèl kesyon sa yo pap selon w menm touye feeling nan nan rapò seksyèl la? Mwen menm sa vin fè m anvi poze yon lòt kesyon ki se de feeling kiyès n ap pale? Paske nou leve nan yon sistèm kote plezi ki gen rapò ak fè bagay li jis konvèje sitou vè gason. Edikasyon ke relijyon li menm li ban nou pa rapò avèk sa k gen rapò ak seksyalite menm si yo pa twò pale de sa vre. Li pa twò depaman tou de jan sistèm nan oubyen jan sosyete a li menm li fè nou wè sa a. Sitiyasyon sa a vin fè ke medam yo santi yo gen yon gwo presyon sou do yo pa rapò avèk sa nou rele devwa konjigal la e yo gen enpresyon fòk yo ta ranpli devwa sa a a tou pri. E menm fi ki pa marye yo tou, yo leve yo yon fason pou seksyalite yo defini pa rapò a gason. Donk sa vin fè nou konprann ke yon fòma konsa, li fè ke fanm nan li vin tounen sila ki ap bay la, epi gason an li menm li tounen moun ki ap pran an. Yon lòt bò, sosyete a tou li defini gason kòm le sèks fò, le konkeran, le mal dominan. Donk anpil gason vin pa twouve l twò nesesè pou yo chache konnen Eske m oblije jwenn pèmisyon pou m pran? Piske deja, si yo verifye ke rapò fòs la li menm li an favè yo, yo pa bezwen verifye, se jis foure men pran. Men, si nou eseye fè yon ti reflechi sou kèk mo moun konn itilize pou pale de fè bagay, kèk mo oubyen kèk ekspresyon. An anglè, souvan yo konn ap pale de make love. Ayisyen tou, lè yo pale de fè bagay, yo konn di fè lanmou. Donk, sa, Li pote plis vè yon ide de pataj pou moman ki gen rapò avèk fè bagay la. Donk, yon ide pataj vin vle di se de moun yo ki pou soti epanouyi nan yon moman konsa. Ke se de moun ki renmen lontan, ki marye, ki nan menm kay, oubyen de moun ki petèt ta rankontre nan yon sitiyasyon di moman, nan yon klèb, nan yon bar oubyen nan yon fèt, ki ta deside tou pataje yon moman konsa, fò tou de moun yo santi yo alèz. pou yo pataje moman sa. Talè a tou nou te pale de koze devwa konjigal la ke menm relijyon konn ankouraje moun yo. Anfèt, moun yo itilize de vèsè, se vre vèsè yo tou defwa konn gen de tandans flou, men yo itilize de vèsè pou yo te kore ide sa. Pa egzanp, gon vèsè nou jwenn nan 2 Korentyen 7 vèsè 3 a 5, kote l di ke fi a bay mesye a sa l dwe l la, ki sitou gen rapò avèk fè bagay nan maryaj. Men, vèsè sa a tou, li pale de responsablite ke gason li menm tou genyen pou li satisfè bezwen seksyèl madanm li. E nan vèsè 7 lan nan paj 2 Korentyen 7 la, sa ki enteresan ke moun yo neglije, li di gon moman ki ka rive, moun yo ka antann yo kote yo pa fè sa. Donk, si li pale de yon moman konsa, Donk yon gason ka konprann tou, fi a ka gon moman kote li menm li pa sou sa, tout pandan li menm tou gason li ka pa sou sa. Donk, avèk sa, si n ap eseye retounen avèk kesyon de baz la, si yon gason konprann ke fè bagay son moman pataj ke li menm li ye, chak fwa li menm li anvi fè bagay avèk yon fi, fòk li mande tèt li, èske moman sa se pran m ap. yon bagay ou eske se pataje wap pataje la vek moun. Si ou gen enpresyon ke pa gen yon pataje nan sitiyasyon an, e ou met fon ti kanpe. Men, moun yo gen dwa panse tout metòd nou esplike nan ankadre a ak pandan epizòd sa, se sou kabann sèlman li valab, Tony. Poutan, tout okazyon bon pou moun pale ak patnè l de sa l renmen ak sa ki fè l plezi. Ki jan pou nou fè moun yo konprann sèks pa sèlman limite ak kabann? Ki jan tou pou nou esplike yo se pafwa nan pale youn ak lòt y ap rive konnen youn lòt pi byen? Bon, mwen menm m gen yon bagay m toujou di. Tout sa ki fèt sou kabann yo, anpil fwa yo konn ap bouyi nan tèt nou pandan yon bon tan. Epi nou eseye reyalize yo nan kabann. Dayè ou konn tande anpil moun ki konn menm prepare lè yo pral gen yon aktivite seksyèl avèk yon fi oubyen madanm yo tou. E anpil fwa, gen moun ki, jan w di l la, moun yo eseye rezime fè baga avèk kabann paske nan tèt yo di bon, Se sèlman pou taba moun yo, oubyen se plezi moun yo ap met nan ògàn yo. Men, ti moman sa a, ki kapab dire petèt 15, 20 minit oubyen petèt plis, se vre se plezi moun yo ap chache, men li kapab tou gen yon gwo enpak sikolojik sou yon moun si li menm li pa t dakò pou l te pataje yon moman konsa avèk yon lòt. Donk, yon plezi ke yon moun pran san konsantman. li pa yon plezi pou moun ke yo pran. Se kom sel moun ki pran plezi a, se moun ki pran san konsantman an. Mm-hmm. Tankou nan yon koup, nou ka pran kèk egzanp de sitiyasyon ki ka montre yon ti chita pale pa enpòtan. Genyen sa nou rele reyalizasyon fantasm nan yon koup. Mm-hmm. Deja lè moun ap pale de fantasm, yo toujou wè, bon, se fantasm, donk se pa yon bagay ki pral oblije fèt. Nanpèch ke gen kèk moun ki kan enterese reyalize kèk nan fantasm yo. Nan tèt nou, gen kèk fantasm ke nou genyen, li kan difisil pou nou admèt yo kòm yon fantasm ki reyalizab. Donk, ou ka konprann la ke konvenk yon patnè ki anfas ou, se pa fasil pou moun nan kouri aksepte sa tou. Donk sa vle di, de moun ki ansanm, yo tou de ka gen de fantasm ke yo anvi reyalize, sitou nan ka kote gason an li menm nan koup la, se sitou kan genyen plis wòl moun ki gen otorite, ki gen pouvwa a. Si w gen kèk fantasm ou anvi reyalize, pale sa avèk madanm ou. Si w pa santi w alèz pou w pale nan sans chita pale fas a fas, ekri yo. Enkonsyan oubyen dis fantasm ke w ta renmen reyalize, ou ka menm mande moun nan tou pou li fè parèy. Epi konsa n ap diskite pou nou wè kiyès ki reyalizab, kiyès ki pa reyalizab. Genyen tou ki ka reyalizab a mwatye, genyen ki ka reyalizab totalman tou. Donk, devlope abitid pale de seksyalite avèk patnè w kapab pèmèt ke non sèlman li konnen fantasm ke ou menm ou genyen, Men tou, ou menm tou konnen kòm fantas ke li genyen, epi kiyès nan yo ki reyalizab. Lòt aspè ankò ke mwen pale nan koup, se sa ke nou ta rele jeu de rôle, oubyen tou itilizasyon akseswa nan koup yo. Se vrèman, anfen, m twouve sa ta vrèman chokan pou se pandan w sou ka mari avèk yon moun epi, ou vini avèk yon akseswa ou byen ou mandel poul fè yon tip jeu de rôle kel pat atann. Dayè ou menm tou ou pata renmen ke pèsòn fè sa. Donk pou itilizasyon akseswa nan yon koup tou, li enpòtan ke gen yon chita pale. Sa ka pèmèt ke ou konnen kisa ou ka itilize kòm akseswa. Gen moun ki ka dakò itilize de teni, ki pa dakò lòt akseswa. Tou kòm tou gen de jeu de rôle pou moun ki pa santi yo konfòtab paske Tip vye de wòl sa a li kapab fè li sonje yon move sitiyasyon ke li menm oubyen yon pwòch li te viv. E malerezman, sa k konn rive, anpil fantasm ke de gason konn genyen, yo konn plis lye avèk de bagay ke yo konn li oubyen de sèn ke yo menm yo gade nan pònografi. Toutpandan yo bliye ke se de sèn, se de montaj ki fèt. Se vre nou konnen aktivite seksyèl yo kan reyèl, men se de moun ki konnen sa yap fè a. Donk, lè konnen ou menm ou vle enpoze l nan yon gwoup, fòk ou asire w ke madanm ou oubyen e mesye a, si se ta fi a ki ta vle li, ke li menm li vle sa ki pral fèt la e ke li menm li konprann tou se pa yon bagay ke moun nan ap fè sou kout tèt e se pa yon bagay tou ke moun nan pral fè li pral regrèt. Paske konn bagay gen. Fantasm oubyen akseswa oubyen jeu de rôle se pa sèlman lye a sèks, gen de moun ki konn gen de baryè tou ki lye avèk konsyans yo oubyen relijyon. Sa vin fè ke si ou gen konsiderasyon pou patnè ki anfas ou a, fòk ou gen konsiderasyon tou pou tout bagaj entèlektyèl e bagaj osi ki lye avèk relijyon ke moun gen lakay li. Donk si ou menm. Ou vle mande l yon bagay ki pral deranje konsyans li palasuit, se kòmsi ou pa gen konsiderasyon. Se kòmsi moman sa a ke w pral pataje avèk li an, li pa yon moman pataj, se plis yon moman kote ou menm ou pral pran. Gen yon lòt bagay ke nou menm nou konn fè, panse ki senp, ki gen rapò avèk pozisyon nan fè bagay. Nou fè yon bon tan kote gen de koup ki panse pozisyon fè bagay pou de moun ki ansanm se jis misyonè. Tout lòt yo, yo ratache yo avèk bagay ki gen apwa lemond, sitou moun ki nan, ki moun legliz yo. Gen osi kèk lòt pratik ke gen moun ki pa santi yo alèz, swa petèt pa rapò avèk relijyon yo oubyen konsyans yo tou. Donk, yon bagay konsa, li mande pou yon chita pale. Paske se pa pandan w sou kabann nan pou di moun nan ann eseye tèl pozisyon, fòk moun nan gentan omwen konnen ke pozisyon sa a m ap konfòtab ladan l, pozisyon sa a pa p deranje konsyans mwen, paske bagay lan fin fèt, men e enpak sikolojik ke sa pral genyen sou moun nan. Moun nan ka petèt vin pa santi ke li menm li vo kèlke choz paske l te santi l abize. E se jisteman sa ke anpil moun pa reflechi avè li ki fè ke Yo jis wè, ok, sa k fin fèt sou ka mennaj vin fèt, epi le rès izanvi. Donk, pale de fè bagay li vrèman enpòtan, sitou yon bon chita pale avèk moun ke w pral fè bagay ansanm avèk li a, pou konnen ki sa l vle, ki sa k pap deranje l. Epi gen yon lòt tandans ankò nan peryòd n ap viv la, ki se ti foto seksi, sa yo rele nude yo. Gen gason ki enpoze fi sa. Mwen m konnen de moun ki apre 2 twa konvèsasyon avèk 2 lòt ki poko menm renmen avè yo menm oubyen ki poko gen oken rapò ki gen chita pale ant fi ak gason epi moun nan gentan di lòt la voye yon ti foto pou mwen. E lè m di foto a se pa foto vizaj moun nan se foto pati jenital li. Donk. Ou deja wè son bagay ki ta petèt parèt jenan. E gen moun ki pa twò alèz ak kò yo tou, ki pran tan pou yo santi yo alèz ak kò yo. Menm si moun nan se ta madanm ou, se ta mennaj ou, fòk ou asire w ke li santi l konfòtab si l ta dwe pataje yon foto ansanm avèk ou. Ou pa dwe fè okenn presyon sou li. Donk, yon chita pale tou ap fè w konnen kisa sa vle di pou moun nan. Èske moun sa li menm li santi l alèz pou l kapab Voye foto a pou eske l santi l alèz ansanm avèk kò li. Epi nou pap bliye tou, medam yo konn genyen de tras, de vergeture yo nan kò yo. Donk, fò yo pran tan pou yo menm yo aksepte tèt yo jan yo ye a, anvan ke yo menm yo kapab pataje l ansanm avèk ou. Donk sa vrèman montre ke fè bagay pa gen oken rapò sèlman avèk bagay kabann, men tou li son se de sijè ke yon koup dwe abòde. Men Tony, Sèks, nou pap bliye sa nan peyi nou, son bagay ki tabou. Menm si nou renmen fè l, nou pa twò renmen pale de sa. Mwen panse pou n rive tabli yon kilti konsantman jan w t ap di l la, fòk nou pa ta pè pale de fè bagay. Oubyen tou, fòk nou sispann wè fè bagay tankou yon bagay ki sal. Ou pa panse sa? Lò, lefèt ke sèks se yon sijè tabou, sitou nan peyi pa nou, sa aranje anpil moun. Pa egzanp, gen moun ki, alò, sa m vle soulinye pou kòmanse se ke mo konsantman anpil moun ki panse avèk l sèlman lè yo panse avèk aspè jidisyè la, aspè jiridik la. Sa vle di, pèsonn pa ta renmen yo met yon etikèt vyolè sou do l, yon etikèt agresè. Donk, otomatikman de moun verifye, yo wè ke tèl aksyon pa pral. pote prejidis pou yo, yo alèz. Yo alèz pou yo kapab fè kèlkeswa fòm agresyon an depi yo pa pral nome sa kòm yon agresyon. Se bagay sa ki fè tou nan kad travay, si m vle tanplis pale nan kad gwoup, men nan kad travay oubyen nan lè w alèz pou fè de asèlman paske gen de peyi kote lwa yo pa klè e agresyon asèlman seksyèl lwa yo tou an ti jan flou. E nan kad ki konsène kad koup, swa moun ki t ap viv nan menm kay oubyen moun ki marye, bagay lan li menm li vrèman, vrèman konplike. Kòman yon madanm pral esplike ke li pa t dakò fè bagay avèk yon mari l paske l te fatige? Kòman yon madanm pral esplike ke wi li pa gen pwoblèm fè bagay avèk mari l men li pa t dakò petèt fè anal? Koman yon madanm pral esplike ke mari l te vyole l? Mwen menm gen yon atik m tap li sou sante plis, m choke poukisa se kòm yon mesye ki vyole madanm li jou lune de miel la. Pandan peryòd lune de miel, tout moun konnen lune de miel se peryòd moun fè bagay. Men fi a rive nan otèl la, fi a di l pa santi l byen, li santi l gen fyèv. Men mesye a fòse l. Alòs ke, ou tap toujou ka gen aksè pou fè bagay avèk madanm ou. Donk, si o debi relasyon kòmanse konsa, ou deja imajine kòman la swit pral ye. Donk, tout moun ki, alò, tout moun ki santi yo konfòtab pou ke sijè a se yon sijè tabou, Yo menm de sa paske yo kapab fè de agresyon seksyèl avèk tout enpinite san pèsòn pa vin pwente yo ditou. Epi nou genyen osi yon lòt aspè se aspè relijyon an. Anpil moun viktim yo pè pale paske relijyon plis pral blame yo. Lè y al kot fanmi yo, tout fanmi yo pral plis anvi blame yo. Se kòmsi ou pa ka al eksplike paran w ke mari w vyole w. Te menm gen yon blag resaman m tap m tap gade epi m te ri pou m di ke yon dam ki ap eseye pale a 2 zanmi l pou di ke mari l vyole l. Medam yo di, m ta byen renmen gen yon mari ki pap vyole m. Donk, kòman w pral santi w la pou w pral di yon moun ke mari w vyole w? Donk, ni relijyon, ni fanmi vrèman pa favorize pou yon moun ta pale de sijè sa. Konsta vin fèt ke moun ki viktim nan, li oblije rete nan silans li e tout enpak, tout dega sa kapab fè nan li menm, se li menm sèlman ki viv ak sa. E gon lòt bagay ankò nan koze devwa konjigal la. Gen fi ki reziye yo fè bagay, e m di mo reziye a, fè bagay avèk mari yo, Paske yo pè pou mesye a pa al wè ayè. Donk moun nan santi kòm son devwa konjigal li ye, a tou pri fòk li menm li satisfè sa. Alòske menm medam sa yo konn genyen yon ansanm sitiyasyon ki konn fè ke yo pa kapab. Se literalman pa kapab. Moun nan konn fatige. si nou pran ka de medam ki fanm o fwaye, moun nan genyen yon chaj mantal ki lye avèk travay domestik. E nan peryòd n ap viv la la, gen fi ki non sèlman al travay, men se yo menm tou ki responsab pil travay sa yo, ki gen rapò avèk travay nan kay, jesyon timoun. Donk, yon fi konsa, Si w se yon mari ki byenveyan oubyen ou se yon konjwen ou pa vle ki byenveyan, ou ta wè plizyè fwa yon moun konsa ta di w ke li pa kapab, li fatige, li pa sou sa. Sa k ta pi enteresan, se chache konnen kisa ou menm ou ka fè pou aleje chaj travay li yo. Kisa ou ka fè ou menm petèt pou eseye fè l santi l pi alèz. Donk, gen lòt bagay ankò nan sa k gen rapò avèk seksyalite a. Gen de fi ki konn pa renmen sa mesye a fè yo a, men ki pè pale tou. Donk, pandan ou pè pale a tou, ou vin rive yon kote ou vin mwens enterese avèk fè bagay la. Se pa paske sa pa enterese w vre, men se paske ou pa alèz, ou pa konfòtab nan sa k ap fèt la. E jan m ap eseye retounen sou koze pataj la, ou pa santi w ap patisipe nan yon pataj. Se jis ke se bay w ap bay, moun nan ap pran. Donk, a fòs ke defi konsa yo menm yo santi yo fristre, sa fè yo de mwen an mwen enterese. Donk, pa pale de fè bagay la, li menm li vin aranje non sèlman de moun ki agresè, moun ki pa enterese a konsantman, men moun tou ki pa gen okenn konsiderasyon pou patnè ke yo menm yo ap fè bri ansanm avèk li a. Genyen yon lòt sijè ke m te vle fon ti pale se. de moun ki rankontre avèk de moun nan depa. Mm-hmm. Tandans lan se ke se move moun kal nan ba, se move moun kal nan klèb. Se sa tandans lan. Mm-hmm. Donk sa ame di, de bon zon ton fi nan klèb, donk pa gen lòt bagay, debi fi a dakò pa la avòw, e nou konnen tout bagay ap fèt. Men se pa le ka. Gen moun ki ka vin nan klèb, moun nan petèt te ka vle sa, li gen fon kote l pa vle ankò. Mm-hmm. Donk, On moun kounye a ki leve pou l wè ke fè bagay se yon sijè li pè pale, fi an si l vini nan klèb avèk yon gwoup zanmi, si an n ta di 3 medam, si 2 nan medam yo dakò, epi li menm pou l pa santi l, pou l pa santi l twò diferan de lòt yo, li reziye l tou nan pran nan presyon foul. Men si l te abitye pale de seksyalite, li t ap konnen ke. zanmi m yo pa vle, mwen menm mwen pa vle. Tou kòm tou l te ka nan plas zanmi yo kote se li k vle zanmi l yo pa vle. Men gen yon tandans kote yo eseye tann kare moun a moun. Donk nou 3 la epi nou tou 3 chache 3 lòt moun tou. Donk sa vin fè ke otomatikman yo plake w avèk yon moun pou santi w nan obligasyon pou kouche ansanm avèk moun nan oubyen pou genyen de pratik seksyèl ansanm avèk li tout pandan sa pa enterese w. Men, Tony, fè bagay rete yon bagay prive. Anpil moun ka di w sa pa enterese lòt moun. Poukisa, selon ou menm, li enpòtan pou n pale de fè bagay, menm si li rete yon zak prive? Pou n kapab rive tabli kilti konsantman nou te pale a, fòk nou alèz tou pou nou pale de fè bagay. Dayè, pati prive ki entim ki gen apwa fè bagay la, son bagay ki yon pti pe relatif tou. Paske, men sa m vle di, gen moun ki konn alèz pou yo fè bagay an piblik. Gen moun kal nan plaj, epi moun nan alèz. Se kòm li pa wè pèsòn, li jis wè li menm avèk moun ki ansanm avèk la. Lòt sitiyasyon ankò. Genyen de moun ki vwayè, ki renmen wè moun ki an aksyon, yo konn deside peye pou yo wè de moun k ap fè bagay. E gen koup ki pa gen pwoblèm pou yo kite yo peye yo pou yo ap fè bagay pou lòt moun ap obsève yo. Epi yon bagay ke tout moun prèske konnen, anpil sit ki gen de videyo pònografik se pa toujou de pòn star amatè. Alò se pa toujou de pòn star ki ladan l men gen de moun tou ki fè de ti videyo amatè ki filme yo menm anplè e pa avèk patnè yo, konjwen yo tou ki petèt dakò. Epi ki mete l sou yon platfòm petèt yo kapab vin rekolte yon ti kòb. Sa pa gen twò lontan tou nou te gen yon skandal ki te fèt nan koze bagay krèy nan Oasis. E pou montre ke gen moun ki pa deranje pou yo filme kote y ap fè bagay. Sèl pwoblèm moun yo genyen nan koze pale de fè bagay la, se lè gen rapò avèk edikasyon seksyèl. E se sa ki enpòtan nan koze pale de fè bagay la. Paske paran yo, yo pè pale de fè bagay avèk timoun yo. Sitou lè timoun nan kòmanse rive nan laj kote l ap poze kesyon. E alafen ki sa k vin rive? Timoun nan vin leve, kiyès ki fè edikasyon seksyèl li? Se televizyon, se petèt liv, oubyen zanmi, oubyen se reyalite. Se kòm sitiyasyon ke l tonbe a, se la ke l tou konnen. Men sa sa ye. Yon timoun konsa, li vin gen yon vizyon fòme de fè bagay. Yon timoun konsa tou, li pa prepare pou l konnen ki lè pou l di wi, ki lè pou l di non. Yon timoun konsa, li pa konn anyen de kò l. Li pa konn ki pati ki entim pou li, ki pati tou. ke yon lòt moun pa manyen san ke l pa konsidere sa kòm yon agresyon. Dayè, nou menm la, sa pa gen twò lontan ke mo Harcèlement, agresyon seksyèl, vin gen tout èd moun jis konnen gen kadejakè ou pa. Men gen de lòt ti atouchman, gen de lòt jès ke moun rann fè, nou pa menm te ba yo tout enpòtans sa. Donk sa vle di, wi, ou pa oblije dekri yon moun sa w ap fè avèk konjwen w, avèk patnè w sou kabann. Pa kont, yon edikasyon seksyèl li dwe fèt a plizyè nivo. Li dwe fèt pou timoun, men menm moun ki granmoun tou dwe gen yon fòmasyon pa rapò a sa. E menm moun, paske dèfwa medam yo pye kilè mari yo petèt. agrese e sa nou menm nou pa konprann se ke tout sa k gen rapò avèk asèlman e agresè l li pa sèlman lye avèk pati jenital yo li kite enpak sikolojik pou moun li ka fè yon moun vin santi ke l pa vo anyen paske yo te itilize l li ka fè moun nan santi kò l pa vo anyen gen moun ki konn rive pa ka gen yon patnè seksyèl alavni paske li te agrese e. e gen moun ki menm rive nan ka swisid. Donk, sa montre ke si yon moun li byen prepare pa rapò a sa, gen de sitiyasyon kapab petèt, m p ap di evite paske gen malerezman, sitou lè nou fas avèk ka agresè vyolan, li pa toujou posib. Men gen de lòt tou, li ka omwen pote plent, menm si petèt li pa t ka evite, li kapab pote plent. E gen de moun tou lè w fas ansanm avèk yo, depi moun nan reyalize ke w konprann Sitiyasyon an, li kanpe lwen paske l pa bezwen etikèt vyolè a tou. Donk, se enpòtan pou ke nou menm nou pale sou sa, paske sa ap pèmèt ke nou non sèlman pwoteje tèt nou, men nou kapab pwoteje timoun nou tou, e n ap evite tou ke yon agresè pwofite, paske gen moun ki renmen pwofite de inyorans. Donk wi fè bagay pa ti gen rapò avèk sèks la, ta dwe petèt rive, men fè bagay se kèk choz kon dwa an pale sitou an 2021. James, yon dènye mo pou nou, pou nou ka konkli avèk epizòd jodi a, souple? Ki sa l t ap yon dènye mo? Dènye mo a ki sa l ye? Se yon mesaj ke n ap bay sitou pou gason. Se vre lè n pale de konsantman nan sijè sa, konsantman gen rapò a ni fi ni gason. Men, etan done ke se medam yo sitou ki viktim, donk mesaj lan se sitou pou mesye yo. Lanmou bèl, fè bagay se yonn nan bagay ki anbeli relasyon ki genyen ant yon fi ak gason. Men lè li fèt avèk konsantman, li bay relasyon an, li fè relasyon an pi bèl. Se kòm lari gon ti parfum ki fèl plis santi bon. Donk nou pa santi l plis moun si nou menm nou eseye itilize la fòs pou nou kapab jwenn yon bagay ke yo kapab ban nou avèk kè kontan. Donk kontinye chache konsantman paske konsantman pa retire anyen nan feeling ki gen rapò a fè bagay okontrè sa garanti yon sòt de sekirite, son moman pataje li ye kote Tout moun la ap santi yo epanouyi. Donk, an nou chache moman, an nou eseye pito fè moman an tounen yon moman pataj, yon bèl moman kote nou ka petèt reviv eksperyans lan ankò, men pa kite yon gou amè pou pèsonn. Mèsi James, se te yon plezi pou n te genyen w avèk nou nan Kote Kilti Vyòl jodi a. Mèsi tou Alen, m te byen kontan patisipe ansanm avèk nou e m swete ap bon pwochèn fwa. Ok, au plaisir James. pou mande pakè fè viktim yo jwenn jistis. Sèks, ti fi ak ti gason, fè bagay yo. Tout sa yo se sijè moun pa alèz pale depi lontan lontan. Anfèt, jis kounya toujou, Lakay, lekòl, ak granmoun, toupatou. Non, li pi fasil pou n tande koze fè bagay nan bas gason, nan zanmitay fi ak fi. Epoutan, sèks se yon zak natirèl ant de moun ki chwazi antre nan entimite yonn ak lòt. Pou menm rezon sa, plezi pa ka gaye si konsantman an pa klè. E lè wap doute de li, lè li pa parèt klè devan je ou, mande li. Pale pou rakonte sa ou vle, e tande anvi lòt la ap pèmèt nou tou de pran plezi nou nèt ale. Fi kou gason ka bay plezi, fi kou gason ka pran plezi. Ou anvi konn plis? E ou anvi konn kòman? Randevou kase pou pwochen epizòd podcast nou an metem sou sa. Ou renmen sa w sot koute a? Ou aprann anpil? Envite yon zanmi w, yon fanmi w koute l. Epi, pa bliye, n ap tann ou samdi pwochen, dezè tapan, pou yon lòt epizòd Koze Kilti Vyòl. Bonswa tout moun,